e yon reprezantan de la nature e tout yon gan wè kla kap travay e ki kwè ke la nature egziste se sak fè yo kite lakay yo fè de deplasman an mas pou yo vini la e frèm m pral diw klè nwa su blan e m pa bezwen balèn pou m di sa map di a la m pa bezwen gode dlo pou m di sa map di a la yon gan manbo M pat menm vle moun konnen kòman paran Da konn aji, paske m di Da gen yon lè l ap piblik moun yo sal Da, moun yo gen tan ap jwe manman Da kòm visye, m pat janm vle sa parèt, m pat janm vle, m vle nou toujou renmen Da, m pat vle l parèt, m pat vle sa parèt. Jèn fanm yo, kisa yo tèt la ye? Paran yo deziste, yo di yo pa gen plent paske yo rann kont ke moun yo, papa a di sa, moun yo fè l met yon pakèt bagay tandiske se pa sa. Men mwen menm mwen kont paran paske nou viv avè m, menm si yon moun ta di w fè yon bagay, ou pa t dwe fè l paske w gen konsyans, ou pa t dwe fè l paske w viv avè l. Men èske sa pa fè w tounen yon lejand vivan tou parapò a sa w ap fè? Pou m ta yon lejand vivan se chak. Chak grenn nan nou mete men nan travay kap fèt la paske yo pa vle n konn vodou yo pa vle n fè manje pou kont nou se sa atak yo ye chak nan chak òganizasyon kew ye nan chak ti gwoupman kew ye chak grenn nou fin sèvi pa jete yo se sam te konn ap di m toujou di nou lèm ban nou konsèy la pran l paske m konn a nenpòt ki moman yo ka retire m malerezman yo dwe di m sak pase a yo dwe di m sak pase a paske mwen bezwen konn sak pase a. Yo dwe di tout moun ki t ap konplote yo. Paske paran Davis pa enterese m ankò. Men ki moun ki t ap konplote? Ki moun ki te konn abitye ap bay de seri de bagay an kachèt? Mwen vle konn sa! Donk sa vle di ou pap kite sa la, wap kontinye an jistis? Non, Ginen yo pral ban m diri m ka fè. Mèch mwen m pral fè. E nou menm tou, fè mèch nou! Nou dwe konn sa k pase. Papa Davis, èske sa vle di dosye a klase kounye la? Wi, li klase. Ou pral kontinye. Eske yon otopsi ap fèt la? E otopsi ou te toujou tap mande a, eske lap fèt? Paran pa dakò epi yo di li pa twouve nesesè. Moun yo te vle otopsi a, kòm bagay la vin kite kat toya. Mwen te toujou di moun yo pa atake m dirèkteman paske mwen gen dè milye de moun kap fè travay sa. E lè w ap fè m atak sa e vodou ke w atake. Poukisa l pa ret nan bra m. Bagay la konplike wi. E lòt ti moun yo ki di ke yo pral yap tann ou pou yo retounen lakay ou kilè wap asepte pou yo retounen avè w? Mwen dwe dabò konn sak pase a. Yo dwe di sak pase a dabò. Doktè a fèmen? Tòy a pa fèmen toujou paske nou pa senpleman gon gwoup moun sou tèren. Tòy a, Mouvman ARL regwoupe ayisyen senpleman. Nou pa gen etranje nan mitan nou. Yo souvan di nou pa ka mete nou ansanm. Wi nou kapab. Nan transparans, nan konsyans nou kapab. M te toujou di yo nou kapab mete nou ansanm. M pa gen etranje. M pa bezwen òganizasyon. M pa bezwen gen òganizasyon tèt moun cheve siwo dèyè m ki pou ap fè moun yo douko, pou ap fè moun yo pa ayisyen, yo oblije gen yon lòt jan pou yo parèt antanke moun, pou yo santi yo fyè. Èske Tòya ap nan dènye fineray Da? Mwen poko konnen. Men èske ou prè pou kontinye nan mouvman Tòya? Men s on batay gason. S on batay ke li ye. M pa gen le chwa. Men m panse se dènye fwa kap wè l nan antèman an. Eske daprè sa Da reprezante pou ou repons pako konnen an valab? Da reprezante plis ke sa. Paske mwen pou mwen m te ti aske pou yo di m sak fèt la anvan Da antere. Sak ki pral akoz Da nan antèman an? M vle konn sak sa ak Da te genyen dabò. M pa konn bat timoun, men nan moman lè m rive nan yon nivo, oubyen fò m gen yon fwèt a branch nan men m. E gen anpil moun, anpil moun konn sa, ke m pa dakò moun bat timoun. Menm paran konn vin bat m, m di non, e pa pitit pa m yo y ap bat. M pa tolere sa. Men nan moman m vin rive, nan moman ki vin rive. Nan moman ki Ay soso. Nan moman ki vin rive m wè map fwete Da se lè sa pou l bagay m di kèt sa k pase la e lè manman Da parèt li di si genyen genyen si pa genyen pa genyen epi pou nan banm sa pap fè l di m sa k pase. Poukisa w te voye fanmi an fè 21 mèch nan bitasyon yo? Paske ou ka mare yon lwa ou ka mare 2 lwa ou ka mare 3 lwa ou pa ka mare 21 nanchon. Ou panse si yo te rive fè l, dra pa t ap rive pèdi la? M pa di sa non, men m t ap konn sa k pase kòman pou m aji. Paske timoun lakay mwen yo gen plis ke 3 zan. Moun k ap di konsa e paske n ap fè de seri bagay. Pa gen janm atak ki fèt. Yo konnen yo pa ka rive sou yo. Mwen menm fòs mwen se lanati m toujou ye. E m toujou di nou vodou se lanati. Chak pye bwa ke m plante, m plante l ak tout pèn mwen. E tout moun k ap pale m mal yo, tout moun ki jije m mal yo, m ap kontinye plante nan nou nou. Chak lè rasin nan pouse n ap jwenn avèk mwen. Gen de ou di yo pran. Selon tawològ Kendy Duclair, li di se ta yon moun ki fèk entegre nan gwoup Toya ki ta ba Dawon pwazon mistik. Ki sa w ka reponn nan sa? Chak moun ap bay dosye pa yo. Men la ankò, m panse tèz li a pa twò kenbe paske poukisa paran Dade refize fè 21 mèch? Tandiske manman l se manbo, grann li se manbo, manman l sèvi, papa l sèvi. Eske se vre gen nouvo moun ki entegre nan ekip lan? Pa gen nouvo moun non. Pa gen nouvo moun. Menm jan mwen panse e ta jalouzi pase nèg esda se t yon ti moun ki entèlijan. Non cheri, paran te di m se jalouzi lòt paran. M di m di sa w di a e vre? Chak paran konn paran. Tout paran nan vodou. Menm si yo jalou yo pap atake pitit yo mistikman. Toya. Aprann konn listwa nou, aprann konn kilès nou. Toya, espri yo pat revele w ke Da pral viktim? pou sipò nou, mèsi paske nou fè yon feso ansanm avèk mwen, mèsi paske nou kòmanse konprann, mwen te kòmanse fyè paske mwen wè yon jèn, gen anpil jèn kap ekri m ki di Toya se gras a ou k fè m ka di m asime m antanke vodou, kontinye batay la, asime w antanke vodou, toujou fè sa k byen, e depi w ap fè sa ki mal lanati ap pati kite w, pi gwo fòs la se lanati, m konnen gen manbo k pale m mal, se nòmal pou nou pale m mal, paske m ap retire manje nan bouch nou, paske vodou se lanati. Aprann moun nan konnen pwòp tèt li. Aprann moun yo medite. Vodou se yon espirityalite. Men eske se pa yo menm ki vin kore w la? Eske se pa ti gwo vodou yo ki vin kore w la? Atansyon, fò w konnen w ap viv nan yon sosyete. E sosyete a gen plizyè moun. Se pa nou k pa bon antanke vodou non. Se pa nou k pa bon. Se ki sosyete ke w genyen. E w deja gon sosyete ki krisyanize, ki kolonize pa, ki kolonize pa krisyanis. Ki fè sosyalizasyon w. E krisyanis ki sosyalize w, pa vre? Sa vle di egoyis la toujou la. Ou gen yon sosyete ki klopi klopan. Sa vle di moun nan kab tout matche ak li epi li fè l. M lèm di sa, tout vodou konn kiyès mwen ye. Mwen tou m se vodou. Men m pap di nan vodou a gen moun ki pa pale m mal. M konnen yo pale m mal. Men se nòmal pou yo pale m mal paske mwen m ap fè yon travay vodou, m ap fè yon travay lanati. M ap fè yon travay kilti, paske si zansèt mwen yo te bay san yo, yo te bay nanm yo pou n la, e ba ti tanm pa m nan m pa ka bay. Nouvo peyi pa konnen se sèlman anben manje, bwè oubyen al lekòl ou marye se fini non! Nou dwe batay paske tè sa gen san k koule pou li, nou dwe batay pou l rete vivan. Antouka mèsi anpil. Mèsi anpil. M ap remèsye chak grenn moun, chak gwoupman. e m ankò pi fyè toujou paske m se vodou. M te toujou konnen chak moun gon bitasyon lakay yo, depi yon moun fè yon bagay ki mal li kapab gen posiblite pou l wè sa k fèt la. E se sa k fyète m jodi a. E se youn nan rezon oksidan pap janm dakò nou anbwase vodou. E nou menm nou dwe gen nanm pase yo. Nou dwe gen nanm pase yo. M vle chak moun konprann sa. E mèsi ou menm avèk liminasyon ou te kapab wè m. M konnen gen moun k ap rayi m. Se nòmal. Paske mwen menm jan m rantre a, m ta renmn toujou di moun yo pa gen vodou san lanati. E pa okipe pèsòn moun k ap di w ti moun te twò piti pou l te chante. Se manti. Se yon diskou kretyen ke li ye. Yo pè paske yo pa t janm atann ta gen ti moun ki kapab fyè pou y ap chante vodou. Yo kapab. Eske sa k rive a lye a vodou? Jiskaprezan se chache m ap chache gason. Se chache. Li sèl bagay m konnen papa Ada deziste. Men menm si l deziste, yo dwe m esplikasyon. Paske Da se pitit mwen li. Da se ginen, Da se vodou. Mwen dwe konn sa k pase. Menm si aske se yo k esplike, menm si nan Ginen konn sa k pase, menm si aske yo esplike m sa k pase. Se Da pa yon ti chen. Da te gon batay ke l t ap mennen. Paran Da m panse kounya yo etone yo pa t konn kisa Da te reprezante. Men m te di yo konsa, Jan ke y ap minimize timoun, jan ke y ap minimize moun ki sot nan vodou, m ap moutre yo ke se pa vodou a ki pwoblèm nan. Okontrè, vodou s on espirityalite. Men kòman ke yo kapab, menm si yo nan vodou a, pou yo monte. E se sa yo pè a la. Kote timoun ap kite konpasyon. M gen 2 ki nan konpasyon, m gen Jenny Love ki kriye, l kite konpasyon legliz batis ki nan Treme pou l vin jwenn mwen. E menm lòske l nan konpasyon an tou, ti moso lajan yo bay pou li a, se mwen k toujou peye rès la. Se mwen k toujou biye, se Toy Art, se Mouvman ARL. E moun k ap pote kole yo, mèsi bokou. Li kite konpasyon, bagay legliz la, li vin jwenn mwen. Se pa mwen k mande yo sa. E menm gran sè Date. nan konpasyon tou. M te di li ka toujou ede e n pa t wè gran sè da parèt toutan paske moun konpasyon yo te kòmanse ap pale mal. Yo pa t dakò pitit la te dwe paske yo te menm rive nan yon nivo yo di l se swa ke li fè yon chwa oubyen si l avèk mwen fò l pa demoutre ke l avèk mwen. Sa m pa t dakò l e m te fè yon live pou li, nou ka al sou paj la. M te kòmanse vin trè dur tou. M te di ebyen se swa l sa oubyen l pa sa menm si manman l te di 2 lajan pa twòp. M di se yon jèn fi m ap leve. Yo dwe gen santiman, yo dwe gen pozisyon. Ou konprann? Sa vle di ou menm ki nan vodou, pa janm bliye sa. Vodou se lanati. Depi lanati, mwen menm mwen sa fè m mal. Pou m jwenn yon antant ak fanmi Da, ak Da, ak fanmi Da ki nan pwòp chanm kay mwen, se lajistis m ale. M pa konn al lajistis. Mwen fè dwa, men m pa janm anvi al lajistis. jistis paske lwa yo pa marande efektivman ou pa tande sa yon komisè arete l di sa se sa ki ensilte m anndan an se sa k plis ensilte m pou rete pou di m timoun 8 an pa ka al chante chante agwe li pa ka se kwa sa tandiske lè yon bebe nou mennen l legliz san aryè panse poukisa se vodou. pa ka fè l. M te konn parèt nan treme, yon timoun annik di l gen lwa. Le fè ke yo di l gen lwa, l kriye wi. M di ay, mete fanm sou nou. Nou gen lwa, se espirityalite nou l ye. Nou dwe asime n konn gen lwa. Ou pa dyab. M di ebyen tout ti dyab yo, voye yo ban mwen. Ebyen kounya yo pè dyab yo sa yo genyen. Yo pè timoun sa yo kounya, poukisa? Poukisa? Mwen menm si paran Dave desiste yo dwe dim sak pase a. Toya kisa ki e kisa komisè a repwoche w egzakteman nan odyans la? E li pa enkrimine m de anyen, sèl bagay li di m li te swete pitit la mouri lopital. Mwen di l konsa e konsa m pa gen dwa legal sou Dave. E menm loske paran Dave te di m pa mennen l lopital, M al nan famasi, ale an kachèt. M al dèyè mis, gen mis, m al dèyè k pa gen bagay. M al menm si m pa ka deplase avè l, m voye moun al konsilte mis, m di men kòman, ban m sewòm, ban m de seri de bagay. Men yo pap di nou sa. M pa konn pou ki rezon. Toya, nan sòti w nan pakè a, ou di w ap resevwa anpil menas. Menas sa yo nan ki kan y ap sòti? Avan, menm avan lanmò. Ok, nan ki kan menas sa yo ap sòti? Non bon, se ideyoloji krisyanis lan k ap bagay. Paske yon moun ki wè m otomatikman wè m ou pa konnen m ou di m dyab. M ap gade pi pi gwo menas ke m resevwa se nan sektè kretyen, se moun ki kretyen. E nou ka wè live mwen yo, m envite nou al tande l. M pa t konn rakonte nou ti detay, men w ap sa k rive Dala.